Ok premye bagay ou gen pou fè Ou ap prale sou Google Ou byen ou ap prale sou Google Chrome E pi ou ap prale telechaje yon telefon Ou ka pran nenpòt telefòn. Mwen menm m ap tcheke LG Stylo. Paske se avè l m ap fè videyo a. Epi w ap tcheke yon telefòn ekran parèt nòmal. Pou w ka travay videyo a byen nòmal avè l lè w ap fè tuto YouTube ankò. Wap tcheke yon telefòn fas li parèt nòmalman pou video a ka byen fèt. Sa sa bon wè do a transparan do a parèt tou nwa wap ka pi byen travay li epi ou telechaje. Pou telechaje l wap jis kite dwèt ou sou ekran epi w peze Télécharger l'image. Epi w peze Enregistrer. Pa bliye abone a chanèl la, like, kòmante. Ok Ann al verifye ansanm avèm nan galerie. Ok Meli. Premye foto a me li. Zoom ok. Konya ou gentan gen foto a. Ou gon grenn bagay ou pral fè konya. Wap bezwen yon aplikasyon pou travay foto a. Wap jis ale sou play store epi wal telechaje yon aplikasyon. Aplikasyon an rele Pix. W ap jwenn li sou Play Store. Epi son aplikasyon ki vrèman bon w ap ka travay foto a sou li fasil. Ok epi konnya w ap enstale. W ap enstale aplikasyon an. Epi kite l mache. Ok li gentan rive. W ap moute sou li. Wap peze anba plus. Wap desann anba net epi wap pran transparan. Fon transparan. Wap efase epi wap efase l ak kare a pou ka fè pi rapid. Ok ou pran kare a ou ouvri l wap efase tout mitan nèt kote ki gen imaj la wap kite fon an transparan. Siw renmen video a pa bliye like li epi kite kòmantè paw la abòne avèk chanèl la pou ka jwenn tout video yo lè yo fèk lage. Wap jwenn aplikasyon sa sou play store wap jis ale sou play store epi ekri Enchute. Ok epi wap enstale Wap enstale Enchute la Epi ou kitel mache Si wap gade video a ou poko abone ou fè yon gwo erè Ebyen eh tou abone kounya pou ka tou jwenn tout rès video yo Ok Enchute la rive wap jis antre sou li Pa bliye m te di nou nan finisman video a map moutre nou ak ki aplikasyon pou fè screen video Kounya wap klike sou video wap klike sou nouvo. Epi chwazi video ou te fè a. Ok men li. Epi konya la wap pral fè dèyè a flou. Wap klike fon epi fèl flou. Ok li bon la. Epi ou klike la. Pa bliye byen gade video a pou pa rate anyen ladanl. Swiv tout demach yo Swiv demach yo byen pou byen konprann videyo a Ok kounya la ou prale nan sticker epi wap prale nan foto la epi wap peze plus talè ok men li lanlè premye foto a epi ou chwazil. Mele epi ou ranje l nòmalman. Laje l pou l menm jan avèk rekò a ou te fè a. Ok la ok li bon la. Epi ou avanse l wi. poul pran tout video a nèt jiska la fen epi w koupe l. Si wap mete l nan tout video a wa al avanse l toujou jiskaske video a fini wi w avanse l la epi w koupe l ou siprime l ok si w vle ou ka mete lòt ok ann gade l. Ok ou wè la telefòn lan parèt. Nap gade video ansanm. Pa bliye kòmante, like, abone. E pi sou vle ou ka mete nouvo. Tank ou ou pran dwèt sa ou mete la dan. Se menm demach la. Fè pase an lè. Nou frape tèt bit pa rele n mato. Kounye a nap pran mato sa mete l an valè. Dayèl pa ret sou ou. Se bgy a kole sou nou. Paske nou gen lajan baby. Swiv tout demach yo, gade sa kap fèt la byen pouw pa wèl etranj lè wap fèl. Ok ann gade video a map akselerel pou video a pa twò long ok nou wè jan video a byen bèl telefòn lan pa. Men kòman pou mete son sou video wap fè a wap klike nan mizik wi mizik epi wap klike sou 2 piste. Ou kòmanse mete vwa. Ok mwen menm m gentan mete vwa sou li e poutèt sa m pa oblije mete ankò. Kòman pou mete bouton abòne a nan video. Wap jis klike sou sticker la epi wap klike sou wi la epi wap klike sou sticker ankò wap klike sou resan la epi ou chwazi nenpòt ok m chwazi premye a. Epi ou ranjel kote wap metel poul parèt la. Lèw fini ok m pa renmen lè lap vire a wap peze sou edit epi ou metel sou neut lap just ret kanpe. Epi ou gade video a. Banm gade m gade l ansanm. Kounya w ap sovgade videyo a. Sovgade. Ou anrejistre l. Pa bliye m te di nou nan finisman videyo a m ap montre nou avèk ki aplikasyon pou fè screen video. Ebyen, videyo a preske fini. Ou mèt ret tann anrejistreman fin fèt epi m ap tou montre w li. Ok li rive wap jis save epiw retounen tounen epi ou metel bouyon epi ok an al eseye gadel anko ok 10 segond epi ok an ale m pral moutre nou li sou galeri ok galeri ok men li an nou fon ti gadel pou nou wè komanl parèt. Pa bliye abone avèk chanèl la like kòmante epi aktive ti klòch notifikasyon an. M te gentan di nou map moutre nou avèk ki aplikasyon pou fè rekò video ebyen nou rive nan finisman video a map tou pwofite moutre nou li Aplikasyon sa rele X-Recorders. Se yon aplikasyon ki fasil pou jwenn depi w ale sou Play Store ou ekri X-Recorder w ap tou jwenn li rapid. Ok, ou ka fè videyo avè l trè fasil. Merci d'avoir visionné ma vidéo, like, commente, abonne et partage.